Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kaou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? M espere tout bagay anfòm. Jis avan mwen kòmanse emisyon sa la, fòm di nou ke nou menm ki nan popilasyon an, Nou menm ki ap swiv aktyalite a nan peyi Dayiti, fòk nou fè trè atansyon. E menm lè polisye ki souvan ap mennen operasyon, mwen mande yo pou yo fè trè trè trè atansyon nan enfòmasyon y ap kominike tou. Nou konnen pou ki sa? Paske gon bagay m sispèk, nan dènye moman sa yo la a, depi yo arete yon moun nan yon blòk kote n ta kapab di yon chèf gang ap dirije, fò souvan, moun sa a konn pote mak baz la. Pa egzanp, si yo efektye yon operasyon a Tòsèl, yo souvan di se nèg Vitelòm. Si yo arete de twa moun Kwadèboukè, yo souvan di se baz 400 Mawozo. Èske nou konprann? Depi yo arete yon moun nan blòk Bò Vilaj de Dye, yo souvan di se gang Vilaj de Dye. Souvan gen anpil moun yo arete ki se move grenn. Men konsa tou, gen moun yo konn arete yo di ke ebyen moun sa yo atribye a tèl gwoup, ebyen fòk ou ta al chache konnen plis enfòmasyon. Se sa k fè w wè gon seri de foto depi w wè mwen menm m genyen dout sou yo m p ap poste yo paske aprè, Lè yo vin inosante moun sa yo, ebyen, kisa m pral di mwen menm? Kisa m pral di moun sa a? Foto l te gentan ap drive sou sit RLprod la. Se sa k fè m toujou pran anpil prekosyon nan dosye sila. Brèf. M ap fè nou konnen ke bagay yo pa bon nan zòn Granfon. M kwè Granfon se yon seksyon kominal nan Kenskòf. Ebyen anlè a la gen yon maladi gratèl ki tonbe sou moun yo. Men m ta kapab di moun ki plis viktim nan maladi sila a ebyen se timoun piti. S on epidemi, m ta kapab di s on epidemi gal ki ap frape zòn sa a de plen fwè. E kote moun yo ye a m ta kapab di prèske pa gen sant sante. Pwoblèm sa a se yon pwoblèm ki bay tèt chaje ankò. Se sak fè gen yon sitwayen ki sòti nan zòn nan, son non se François Sanuel, ebyen li vin bay detay, li vin pale pou kapab mande leta pou fè kichòy pou yo. E koute, mwen te kapab poste kèk videyo paske gen kèk ti videyo ki vin jwenn mwen, men e koute nan ti videyo sa yo fòn di ke timoun yo toutouni. Nou konnen nou pap kab poste foto sa yo. paske yo gen a wè ak timoun piti e depi li gen a wè video a gen kesyon nidite ladann ebyen ekoute ou aple a pran sanksyon nou pran prekosyon donk si ou vle nou kapab fè video sa yo rive jwenn ou e nou panse ke leta ayisyen fòk ou fè yon bagay ann tande sitwayen. Se pa rapò senkyèm seksyon gran fon, komin Kenscoff, lokalite Koto, donk nou wè gen yon bouton k ap fè ravay nan zòn sa a, donk nou oblije pa ka ret gade, donk nou fè yon deplasman pou nou wè kòman nou kapab jwenn moun ki gen responsablite pou yo ede nou wè avan tout moun atrape maladi an pou yo ta kapab kòmanse pote solisyon. Depi kilè nou konstate sa? Bon, se yè dimanch lan, nan tounen m ap fè, epi lè m rive, m gen yon moun m wè k pa al legliz, epi pandan m rive, se konsa m rankontre avèk sitiyasyon sa a. Men jisteman eske w te pale de a moun yo de konsènan depi kilè yo gen maladi sa? Wi, m te poze yo kesyon men yo pa t ka reponn mwen kesyon an paske maladi an fè ray menm paran yo pa t ka reponn mwen. Ou konnen sitiyasyon an yon ti jan egzajere paske se yon zòn moun yo yon ti jan pè moun paske an efè timoun nou wè yo se pa tout paske lòt yo oblije kache paske depi yo wè plizyè moun e kache yo kache. Ok, lè w wè moun yo ki sa w wè, kòman w wè yo menm? Bon m wè yo non sitirasyon paske si wap gade nan kay yap dòmi e kay an kris. Pale de manyè fizik kò yo kòman w wè l. Donk wap gade videyo an la ou wè timoun yo ekstrèmeman megri paske nap gade yon mamit maya ap vann 120 dola yo pa resi jwenn manje an vre pou yo manje donk se sak fè nap mande yon entèvansyon rapid nap mande sitou asosyasyon nasyonal ou skout dayiti e nap mande legliz tou donk pou yo rann sa posib pou yo wè kòman yo kapab pote la men fòt nan zòn sa a. sitou o novo de sante, paske fòk moun yo mache anviwon 24 kilomèt a pye pou yo ta rive nan bouk Kenskòf. Pa gen wout, pa gen lekòl, pa gen dispansè. Nan denyè pwent seksyon sa a, nou jwenn se 4 seksyon kominal ki marye ansanm, nou jwenn senkèm seksyon Granfon komin Kenskòf, katriyèm Bèlfotèn komin Kenskòf, nou jwenn twazyèm Bèlfotèn komin Kwadèboukè, nou jwenn sisyèm, sizyèm Kade komin Depetyonvil, donk akote larivyè Griz, 4 pwent seksyon sa yo pa gen anyen ditou, pa gen lekòl, pa gen anyen k fèt nan yo, menm yon dispansè pa gen nan zòn sa a, donk. Nou t ap gade lè kolora, kolera, gen anviwon 17 moun ki te mouri, donk se poukisa yo mouri pa t gen sans monte. Avanyè gen yon skout ki mouri ankò, se paske l ap fè yon timoun, donk nou pa gen kad pou n pote l, pandan nou pran wout la avè l, okoudewout li mouri. Gen yon lòt moun ki retounen mouri ankò, donk pwoblèm nan ekstrèmeman egzajere nan zòn nan, se sa k fè n ap mande, tanpri, silvouplè, donk sèvis konsène yo, pou yo wè kòman yo ka voye je sou zòn sa a, paske zòn nan se yon dezè, yon dezè konplètman l ye. E koman zòn nan te rele? Zòn sa rele Koto. Wi, zòn sa rele Koto. Donk ki sitiye nan senkyèm seksyon Gafon komin Keskòf la. Donk akote larivyè Griz. Donk la gon mache tou. Se moun yo fè bezwen yo sou sòl lan. E pi se dlo a yo bwè ankò. E pousyè an tonbe ankò vin lakay yo. Donk bagay lan ekstrèmeman egzajere. Donk si pa gon entèvansyon rapid paske. Nou wè anpil timoun kòmanse pran gal nan zòn nan, timoun yo pa ka sipòte rad sou yo, se grate y ap grate tout lajounen. Donk se sa k fè nou oblije di maten an nou oblije deplase a onzè dimaten pou n vin chèche kote k gen yon radyo donk pou n vin fè tande vwa nou paske otorite nan komin Keskòf yo pa konnen si koto egziste. Senpleman lè y ap vin vote donk yo moute mòn an anviwon vennkatrè de tan pou y ap mache a pye pou yo vin vote donk se sèl sa se yo fè pou leta men leta li menm li pa retounen vin jwenn yo donk se nan sans sa a m ap mande silvouplè Paske moun sa yo pa konnen si gen kazèk, yo pa konnen si gen depite, ni majistra, ni okenn moun. Donk se nan sans sa a, sa k fè timoun, moun zòn nan tou, depi yo tande yon moun, yo kouri, paske rezon k fè yo kouri an, yo pa gen moun ki pale avèk yo. Donk se nan sans sa a, nou oblije deplase, donk pou n vin jwenn yon enstans, donk pou ede nou, paske nou konnen sitou près lan li menm. ki fè pati katriyèm pouvwa a, donk yo ka ede nou wè pi klè kòman nou ka jwenn sekou avèk zòn sa a, menm jan kolera pa t gen sekou men nou panse atravè maladi bouton an près la ap ede nou e sitou Scoop tou nou son kote nou tande anpil tou m panse y ap ka fè yon entèvansyon rapid pou nou pou nou kapab jwenn yon swen pou zòn sa a. Nan ti obsèvasyon w te fè a konbyen moun ou konte ki atenn de maladi sa a? Bon, m te pase anviwon nan 16 kay men m jwenn yon kay ki pi grav, m jwenn anviwon de 7 moun ki pi grav, grav, grav anpil. Lòt moun yo ap grate men lòt ekip moun sa k pa gen rad sou yo a se anviwon 7 moun. Jisteman, se yon seksyon kominal, siyoman gen yon kazèk k ap jere anba a, donk èske kazèk la li okouran de sitiyasyon sa a? Bon kazèk la li menm se nan bouk yo rete, se kote k gen kote k gen wout kote k gen kouran yo rete men yo pa desann nan kote nan kote k pi ba yo pa desann la donk sa k fè menm moun yo lè pou yo al vote se annik moute mòn al vote men pa gen moun ki desann vin jwenn yo donk se nan sans sa nou wè nou oblije pa ka ret gade. Fò n di ke genyen anpil lòt pwoblèm nan zòn Gran Fon an. Anpil lòt pwoblèm moun yo ap konfwonte. Se sa k fè yon entèvansyon an urjans t ap enpòtan pou ke Leta oubyen les membres du gouvernement yo t ap wè nesesite pou kapab entèvni pou rezoud yon seri de pwoblèm moun yo ap fè fas nan zòn sila. Yon parantèz politik pou n di ke Youri Latortue pran abò Ariel Henry. Dè le kòmansman Youri Latortue te toujou ap kritike atitid Premye Ministre Ariel Henry. Men jounen jodi a la a, m ta kapab di, par le fait que le Premye Ministre qui se fait passer pour le Président de transition, ebyen li fè fi de yon seri de rekòmandasyon, de konsèy, degzòtasyon tou sa. Men m ta kapab di Ariel Henry sèlman la pou kapab tande egzòtasyon entènasyonal la. Paske si gen yon moun la ki kenbe Ariel Henry sou pouvwa, se lentènasyonal. Je kòm lenpresyon menm sa fam li di ben ekoute poukwa ne pa demisyone. Aparaman il orè di a sa fam si m demisyone, ebyen yo kapab envite m lajistis. e gon pakèt dosye louch, m ta kapab di pou m al reponn kestyon, e la a, bon, sa w tande a la a, lòbèy kapab pete. Vwala poukwa, ebyen misye akwoche li la a, ak pouvwa a, epi, tèt rèd. Ebyen Youri Latortue kritike Ariel Henry sou kesyon ensekirite a, laksism, pasivite, vouloir ne pas bien faire, ebyen se tout kalifikatif sa yo ki tonbe sou do Ariel Henry. Ann tande Youri Latortue. Sa nou wè, nou wè ke Ariel Henry li fè yon kenzyèm entèvansyon sou kesyon ensekirite a. Se te le 19 ma, le 18 mars, lè li te soti e o Chili, li fè yon dènye entèvansyon ki te fè kenzyèm entèvansyon kote Ariel Henry depi lè l moute li di ke li pral rezoud kesyon ensekirite a. Avan l te fè entèvansyon sa a, li te fè soti 2 tweet ant le 10 e le 11 fevriye. Le 10 fevriye, li te di ke byento tout moun pral pase sou wout Matisan. Li te di li nan konsèy siperyè, nan reyinyon konsèy siperyè polis nasyonal, byento moun pral pase. Sa e sa li te di le 10. Le 11, li di la peur doit changer de camp. Le 11 fevriye. Men on mwa aprè, on mwa e 7 jou aprè, lè l vin pran lapawòl le 18 mars 2022, li di tout le monde attend la reouverture de la route de Martissant. Sa vle di, on mwa on semèn aprè, Ariel Henry repete menm pawòl ke l te di lè l te fin monte le 20 jiyè a ke li pral ouvè wout Matisan. Des millions, des milliards de goud depanse, Ariel au pouvoir et le 18 mars li repran menm pawòl ke l te di le 20 juillet a, dayè l te di l a pati politik yo, li te di l a tout moun, bientôt, alò lè sa a l te di lundi l ap ouvè wout la. Ankò au 18 mars li di ke tout le monde attend la réouverture de la route. Tout ceci c'est pour conclure, pou nou di ke. Jisteman, nou pa gen dwa atann anyen de Ariel Henry, puiske on premye minis de fakto, apre 15 entèvansyon, li reprann menm sa l te di nan premye a e anyen pa fèt. Rete nan fen video a paske nap vini avek yon nouvo video Ti David pou ou Zo, Ti David alyas revolisyonè Ebyen nap vini avèk video sa pou ou. Ba ekoute, jounen jodi a la fò n di ke primati li bay plizyè materyèl ak Semana, e pami yo telefòn, jile sovtaj, epi pad pou kapab pran nòt, ebyen se yon mannyè pou kapab, m ta kapab di ede e enstitisyon sila nan travay lap fè, paske nou konnen Semana se li menm ki gen kontwòl kesyon maritim, ebyen yo manke Fòk Leta li menm akonpanye yo. Se nan sans sa a, direktè Semanah a, Eric Prévost, te pwofite krache kèlke mo de remèsiman. Kote. A di ke men, kòm nou di, ki yo menm se dè zòn a risk. Pa egzanp, Lîle de la Tortue nou konnen gen plizyè debakadè oubyen kote dese de pò, lè w pran Maye, Drezolier, etc. etc. Lè w pran. Ansapit, Bèlans, Marigo, yo chak ap genyen tou. Lè w pran Ilavach, l ap genyen, Ilavach ap genyen. E Okay ap genyen. E lè w pran Lagonav, Lagonav ap genyen. Ansagalè ap genyen. Pwent a Rakèt ap genyen. Lè w pran Karyès ap genyen tou. Ou konprann? Se diferan kote sa yo. E Lewogàn, Tigwav ap genyen tou pou pèmèt aske se de zòn kòm nou di Pou lenstan nou kòmanse avèk zòn a risk yo. E jilè de sovtaj yo nou pral bay li an fonksyon de trafik, de zòn de trafik ki genyen, de entansite trafik la nan zòn chak reprezantan. An di ke si zòn nan se 2 ou 3 bato k ap pote yon dizèn ou kenzèn de moun pa semèn, pa mwa, etc. Li pral detèmine pa nan sans sa. Nou p ap ka bay petèt tout bato paske nou pa gen kantite pou nou bay tout bato men pou sa premye minis lan te fè nou kado nou te jwenn omwen yon mil jilè de sovtaj e nou jwenn materyèl yo tou ankò yon fwa n ap di mèsi a premye minis Ariel Henry mèsi a chèf de kabinè a Saturne ki akonpanye nou pou pèmèt a Semana kapab ofri a e sèvis li pi byen e kapab pèmèt tou anplwaye e tout moun tout jan de mè yo nou kapab byen pwoteje yo. Kòm nou di ankò yn fwa, aksidan pa gen klaksòn, li rive tout kote sou latè, men mentnan fòk sekou yo vini avèk atan tou. E nan se yon vas pwogram li ye, kap genyen bato tou ke nou bral mete nan diferan zòn kote genyen trafik yo. Ti bato sa yo se de bato de 22 pye minimòm ki ka pran yn ventèn de pèsòn e ki ap ekipe tou pou fè sovtaj. Sa di ke e kap gon yon motè de 75 chevo ladan yo ki pou pèmèt aske si genyen. Ou aksidan, enbyen, anatandan ke gad kot, lòt patenè nou yo vin pote sekou, e, e, li, bato sa a se yon bato pou Semanal l ap ye, enben l ap kouri rapidman vin sove lavi moun ki deja ap pran nofaj. Sètadi ke se yon, yon, n ap, n ap pral ansèkle si w vle, e, e. Tout zòn kotyè nou yo a de bato konsa, men se nan kad yon pwogram n ap chèche lajan an. Nou pale de sa avèk Premye Minis lan tou, l ap ede nou reflechi, l ap ede nou travay sou kesyon an e nou espere ke avan lontan ke Semana ka, tout zòn kotyè la kapab gen yon bato 22 pye ki 75 chevo ki kapab la pou sekouri moun ki fè aksidan nan mitan lanmè. Gen yon gwo kantite materyèl sa yo? Don, se pa, nou pa gen, nou pa gen yon chif pou yo, se, se de don nou yo, kòm mwen di w, se de, se, se don de la primati ki pèmèt aske nou kapab ofri avèk reprezantan pou nou pèmèt ke nou pwoteje lavi avèk byen moun nan mitan lanmè. Nou p ap bliye jounen jodi a se jounen entènasyonal do potab la. Men tande byen, mennen yon ankèt pou wè konbyen komin nan peyi Dayiti moun ap bwè dlo potab ladan l. Pa egzanp, si ou pran egzanp kapital Pòtoprens, poze tèt ou kesyon pou di, èske se tout moun ki jwenn dlo potab nan Pòtoprens? Èske se moun se pa dlo ki sòti dirèkteman nan tiyo a yo nik pran yo bwè? Tande byen wi, èske tout moun gen aksè ak dlo potab nan peyi a? Si w al mennen yon ankèt, m ta kapab di sou chak 100 moun, aparaman ka gen yon 10 ou 15 ki kab bwè yon ti dlo potab. Men lòt yo, reziye w paske lè w pran zòn seksyon kominal yo, ben, ou pa kab pale de sa. Lè w pran anpil kote nan peyi an, ou pa kab pale de sa. La nan Pòtoprens ki kapital la, sa se la grande question. Antouka, Ayiti sa a n ap gade la a, Se yon Ayiti ki foul ak pwoblèm. Zo Ti David revolisyonè, ansyen chèf gang 400 mawozo, euh vous savez tout simplement que ce dernier alors il a son compte YouTube et fort souvent li parèt pou kapab pale sou yon seri de dosye mais écoutez après sa conversion eh bien li rantre nan Logique la. Je peux pas dire si c'est pour tromper ou pas. Mais écoutez, ou pa kapab trompe Bondye. Ou kapab trompe tèt ou. Mais écoutez aujourd'hui, zo veut qu'on l'appelle frère. Parce que si w'ap gade video li te konn fè lontan yo avèk video kounya, ebyen m'ap gade m'wè zo mete costume ni sou li, lunèt li nan je li, Epi li fè yon ti adrès ak tout moun k ap suiv li yo. An nou tande e gade alafwa. Bondye beni tout moun. Bondye beni lemond. Yon gwo kout bonjou bonswa pou Ayiti cheri. E m salye tout frè levanjil mwen yo. M salye tout sè levanjil mwen yo k ap kenbe m nan lapriyè. Moun sa nap gade la nou gendwa pa wè si se li menm nou gendwa pa konnen si se li menm ti vè sa mwen mete nan zyem lan na va eskizem paske nou konnen m gon zye ki pa bon se sak fè m oblije metel men se pa pou tout tan men ti videyo sa m fèl espesyalman pou tout jèn ki konnen se nan fè byen. nan move eta ki ka ba yo lavi etènèl non. Fè byen nan move eta ka ba w yon ti bout souf pou manje de jou, men ou mèt panse w lò w pa sou pouvwa a ankò, l ap boule, y ap pran. Kote m pral fè yon ti kal refleksyon ansanm avèk non, se nan Pwovèb 10 e le vèsè 2. Liv sa a se liv Salomon. e pitit David la te ekri. Liv sa se yon liv trè presye. Avèk Eklezyas kote l t ap fè nou gen bon konprann e kote l t ap moutre nou ki jan pou nou mache, ki jan pou nou sèvi. Nan Pwovèb 10 vèsè 2, se la n ap jwenn refleksyon nou nan Pwovèb 10 vèsè 2. Li di konsa, Byen ou rive. Byen ou rive fè nan move kondisyon p ap rapòte ou anyen. Men, lè ou serye, ou sove lavi ou. E, non tande byen, non tande li byen. Lè ou serye, ou rive sove lavi ou. Byen. Ou rive fè nan move kondisyon pap rapòte ou anyen wi byen ou rive t fè nan move kondisyon li pap rapòte ou anyen non ti jèn ki chwazi fè byen nan move kondisyon li pap janm rapòte ou anyen men se lè ou serye ou fon byen ou travay avèk pwòp swe pa ou konprann sa pral rann lavi ou plis dire men byen ou rive fè nan move kondisyon Sa pap rapòte ou anyen. Non sèlman nan fè byen an ou ka mouri, non sèlman nan fè byen an ou ka pèdi yon manb, non sèlman nan fè byen an tou, gen anpil malè ki ka rive ou depi w ap fè l nan move kondisyon. Egzanp, moun ki di se zam pou yo kenbe menm jan m te kenbe l la pou yo fè move byen, w ap gade èske m pa t gen kay, Hein sa rele byen nan move kondisyon pandan se tan m kite bandi Hein eske yo pa boule kay la Hein eske m pa pèdi l sa rele byen m rive fè nan move kondisyon Moun kap pale a m konnen w konnen l deja se Zo ansyen chèf gang baz 400 mawozo a su non de Ti David ki vin frè David nan moman map pale avèw la la e m voye yon gwo kout mesaj bay tout grenn vòlè an Ayiti ou konprann bay tout moun kap vòlè yo vòlè pap itil ou anyen vòlè pap ka fè anyen pou ou lè wap fè byen jodi demen lap pase li pap janm ka konprann itil ou anyen se kite vòlè epi pratike Matye en anh ayayay eskizem wi kite vòlè pratike Matye 5 vèsè 3 e repon van espri pa fè anyen san Bondye epi Bondye li menm epi lap ouvè pòt ba ou m kwè e non tande tout sa ke mwen di yo la e m kwè Bondye li menm nan konpasyonn Bondye pap janm kite pitit li ou konprann grangou. E lè w ale nan vèsè 3, li di, Seyè a p ap kite moun ki mache dwat soufri grangou, men l ap enpeche mechan an jwenn sa li anvi a. Anyway, pou m ta jwenn grenn vèsè sa a pou m ta rete nan bandi ankò, non m pran Jezi pou Sovè e Mèt mwen, èske m ap janm ret grangou? Non jamè! Gad yon bèl vès ki sou mwen! Gad yon bèl chemiz! Ou konprann? Nan bò di m te ka mete l non, m t ap met vye bout bagay, vye bout, vye bout bagay ki pou fè m lèd. E m ap di w sa byen, depi se, depi se nan move kondisyon, w ap fè byen, ou mèt sa, ou mèt bèl. Ou mèt bèl men ou sal. Paske e pa ou t travay fè l. Epa ou menm ki travay fè byen wap vòlè a. Epa ou menm ki travay fè byen ou konprann wap gagote a. Ou konprann sa m di w la? E mwen ta renmen voye yon gwo kout bonswa e bonjou bay tout ti mesye e ki chwazi fè byen nan move kondisyon. Bay tout granmoun tou. Bay tout moun. Dosye Larisi ak Ikrèn, ebyen fò n di ke bagay yo anpil, Men nap rezime kèk enfòmasyon pou ou jodi a la a, enfòmasyon ki fèk tonbe pandan 11 minit, Volodymyr Zelenskyy adrese yon bilan sitiyasyon an nan peyi Ikrèn e renouvle apèl asistans peyi Inyon Ewopeyèn ki nan G-7, yon demand chèf gouvènman Italyen an Mario Draghi reponn pandan li pwomèt pou kapab ranfòse èd Itali ikonpri èd militè. Qu'est-ce qu'il a dit Imaginez Gênes, totalement détruite après deux semaines de bombardements. C'est avec Mosayo, président ukrainien Volodymyr Zelensky, alerté parlementaire italien sous ampleur destruction ville Mariupol qui dans sud-est pays Ukraine encerclé et bombardé pa fòs Ris yo. Prezidan Ikrenyen an notamman raple ke 117 timoun deja pèdi lavi yo depi kòmansman ofansiv Ris lan ki lanse nan dat 24 fevriye, dapre yon dekont Pakè Jeneral Ikrenyen an. Apre li fin deklare, M ap li pou nou, Notre peuple est devenu notre armée et un rempart pour l'Europe. Li remèsye Itali poutèt li deja akeyi plis pase 60 mil refijye, men Volodymyr Zelenskyy mande plis bagay an tèm de sanksyon. Depi envazyon nan peyi Ikrèn pa Larisi, Volodymyr Zelenskyy pa sispann mande oksidanto yo pou ranfòse mezi yo mezi yo pran kont Moskou yon mannyè pou kapab mete yon bout ak lagè sila a pou evite plis reprezay pa bò kote Larisi. Pandan li ap pale avèk palmantè italyen yo, li kritike, san l pa site, gen yon tèm li di ki se pwokrastinasyon kapital oksidantal la nan presyon ki ap fèt sou peyi Larisi. Tèt chaje. Antouka, fò n di ke bagay la rèd nan men Volodymyr Zelenskyy. 2 bonbardeman, Genyen 2 sipè bonb ki frape Mariupol daprè otorite nan grand vil pòtyè sila ki ravaje pa bonbardeman Ris, kote 200 mil sivil kwense. Otorite yo menm anonse yon nouvèl efò pou kapab tante evakye moun yo. Genyen 3 koulwa imanitè ki dwe louvri ant vil Zaporizhzhia ak lokalite ki tou pre yo. Twoup Ris yo eseye toujou ansèkle Kyèv, tandi ke abitan nan kapital Ikrenyèn nan sou kouvrefe, yo oblije rete lakay yo. Bonbademan yo ap rapousib sou plizyè vil Ikrenyèn tankou Kharkiv, Mariupol, Odesa, Mykolaiv. Prezidan Ikrenyen an di li pare pou kapab diskite avèk omològ Ris lan Vladimir Putin sou yon konpwomi sou Donbas avèk Krime yon mannyè pou kapab mete yon bout ak gè sila a pandan li estime ke tout konpwomi ta dwe ratifye pa bò kote Ikrenyen yo e pa referandòm. Kremlen li menm jije Mardi an ke pou w pale ki ap fèt avèk kyèf yo pa ase sibstansyèl. Tèt chaje. Alòske negosyasyon pou lapè yo ap rapousib ant Ikrèn avèk Larisi, pri petwòl la moute tèt nèg. Oksidanto yo dwe reyini semèn sa pou kapab reflechi pou sanksyone Larisi ankò. Yon evantyèl anbago ewopeyen sou petwòl Ris lan kapab sou tab la. Or, jiskisi, 27 la parèt divize pou kapab sanksyone sektè idwokabir Ris lan ki trè enpòtan pou ekonomi Larisi a. Se Eta Ewòp santral yo ki plis enkyè fas ak mizanplas yon evantyèl anbargo. La Ongri, la Slovaki, la Bilgari, yo menm yo enpòte esansyèl bezwen enèjetik yo depi Larisi. La Polòy enpòte, se vre, gaz ris la, men li dispoze min chabon, li bokou mwen depandan nan sa ki gen awè ak konsomasyon total enèji. Kanta la Woumani ki pwodui li menm grand majorite gaz li konsome e ki enpòte nan peyi sila, rete Itali ki prevwa pou kapab jwenn yon altènativ ak kesyon gaz Ris lan, men pas avan omwen 2 zan. Tèt chaje. Sa vle di, menm nan kesyon sanksyon an, nou wè ke genyen difikilte paske La Risi se yon gwo potanta nan zafè petwòl la.